Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Nan emisyon sa nou pap pale anpil, nap sèlman di ou ke Gen anpil bagay nou viv nan peyi Dayiti, nou viv li aletranje tou, men prensipal viktim nan li pa lòt ke popilasyon an. Pa egzanp, lè m ap fè dokimantè sou yon seri de zòn Nijerya, Boko Haram ap kontwole, dèfwa lè nèg yo al nan vilaj la, nèg yo koupe tèt ti malere, yo boule kay yo. E lè nèg sa yo fin opere, kiyès ki pral vin fè yon lòt operasyon? Lapolis. Lè lapolis vini, lapolis fè menm pwosede a, boule kay vilajwa yo. Nou konprann ke moun ki nan pi ba nan sosyete a, moun ki pi ba yo, se yo menm ki plis pase mizè, se yo menm ki plis viktim. M fè ti pale sa a, se jis pou m di nou ke sitiyasyon moun ki nan Dèlma 6, Kapab bay dlo nan je. Vous imaginez? Nèg yo pote boure nan zòn sa a. Mesye si mo yo, e daprè anpil moun, avèk rezon, se pou kapab deloje Barbecue. Wi, yo deloje Barbecue. Men, Barbecue pa kouri. Barbecue deplase an tout kyetid, l al nan lòt baz ki pa twò lwen. Nan lòt baz l ale a. Ebyen kounya w wè se video l ap fè. N ap vini pita pou n kapab fè yon analiz sou deklarasyon sa Barbecue fè. Men fò m di nou ke Barbecue ale epi Delma 6 kraze plat. Laviktim se moun ki nan popilasyon an. Kay yo boule. Yo fè zòn sa a tounen, m ta kapab di, Idlib. Alepòk, nou te konnen Lasiri bagay la te rèd. Donk ou kapab di tèt ou ke se oprime yo k ap toujou viktim. Moun ki pi ba yo k ap toujou viktim. Nou kapab fè yon bagay, men nou te kapab eseye devye On seri de enjistis nou ta kapab komèt. Moun sa yo la, yo oblije konplis pa rapò ak bandi yo paske yo sou kontwòl bandi yo. Ou pa konn konbyen nan yo ki viktim nan zak bandi paske chèf la oubyen yon sòlda gen dwa pat renmen fòm tèt youn, li bat li, li fè l on bagay kèlkonk e ke jounen jodi a, 2 polisye vini, men sa ki fèt. Konbyen sòlda Babekyou ki mouri? Eske barbecue se pa tou pre a li ye? Antouka, m pral kite nou gade, paske videyo sa a m te vle pote l ba nou pou m moutre nou Dèlma 6, zòn Fantom. Pa e pou mwen m ye kounya se la m tap domi m pa gen kote poum domi m afème sa m tap domi ladann se la m domi wè telman yo tire dife tonbe sou mwen kounya se pase m kouri m al nan 5 lan pandan m kouri m al nan 5 lan kounya yo tou pase kanntè yo kraze sa men si ke yo pat gentan krazel se sou mwen l tap kraze pase se la m domi. Tel te renmen yo. M pa gen fanmi, mwen menm sèlman ki nan Pòtoprens. M pa gen pèsòn, m pa gen frè, m pa gen sè, m pa gen pèsòn ki konn mwen nèt, m pa gen pèsòn. Tout sa m te genyen la, ki kraze anndan m, m pa fèmen ti boutik la, yo ranmase yo. Yon pakèt jèn gason vini, yo pran yo. Sa di mwen menm, se nan lari m ye, de vye rad mwen m genyen, m ap fwote atè nan koridò a la, paske m pa gen pèsòn, m pa gen moun. Kiyès ki kraze kay sa yo? Bon! M pa gad ou ki moun ki kraze yo pase pandan cha fin pase m te chita depi nan koridò a nan pandan cha fin pase epi m vin moute nan 5 lan se lè m vin tounen pou m wè si yo te kraze la yo te gentan kraze tant yo deja epi se pandan yo fin kraze tant yo epi kounye a lè m vini pou m ta vin kouche m jwenn yo kraze sa nèt m vini m pa jwenn anyen yo gentan kraze. Sa pase ki jou ki lè? Eeh jedi a. Nou te komanse jedi men se vandredi yo fin kraze bagay sa. Vè ki fè l te ka ye lè yo kraze sa? Lè yo te kraze bagay sa yo li te ka bon li te ka bò zòn. Katrè, twazè. Katrè, twazè. Katrè pou senkè. Katrè, senkè. Pase tout twazè m te gen ti kòb nan men m m aktive telefòn mwen. Yon pakèt mesye ki nan cha yo pase la yo pran m. Yo pran ti kòb m te gen, yo pran telefòn. Jèn gason avèk bout chòt, ti mayo sou yo. Mesye yo ap tire, yo menm yo vini, yo antre dèyè a. Yo di m bay tout sa k sou yo. Ban nou zam nou sere yo. E tandiske kounye a m oblije di si m te gen zam e pa la m ta ye. Pase ti sa se yon ti bout bagay, ti bout mi m anfèmen pou m dòmi pase m pa gen vès. Ti bout chòt ansanm avèk mesye k ap tire yo. ki tap fini. La polis ki tap fini. Bay moun gaz. Premye sa yo ban moun nan kay la son gaz yo te ban mwen pèdan m kouri. Pandan m kouri m vin pou m pase nan koridò la katouch sa a tonbe la. Lè m pase nan pòt devan ankò yon lòt katouch pete nan pòt la m apiye. Youn tonbe nan yon frizè m anndan lè m brake nan m apiye nan mwen la yon bon tan m pa tande yo. Depi m soti m al dòmi nan vwazinay. Demen maten pou m parèt m pa ka parèt m dwe ale nan. Depi ki lè ou te ou ap viv ba Dèlma? Depi 92. Se premye fwa ou viv yon sitiyasyon parèy? Premye fwa. Tout evedman k genyen m la. De 92 a 2021 m la. Pitit m fè la granmoun. Premye evedman. Kounye ou tou pèdi tout bagay ou nèt? Nèt m pa jwenn anyen. E sa pa baw pwoblèm ou pa gen pwoblèm sa pa. Yon travay pa banm pwoblèm cheri bon m pa reyisi anyen ti biznis mwen map fè tout anndan tout ti kòb mwen tout brile anndan tout bagay mwen brile e de pyès kay wi nan komès la sèlman m gen lajan pou anyen anyen.